Bonjour, bonsoir, bienvenue sou chanel Wendy Celestin TV. Jodi a mwen pral montre ou kijan ou kapab bloke tout anons, tout publisite ki pa vle kite ou gade yon video lè ou sou wadèvè aplikasyon sou telefòn ou. Avèk aplikasyon AdGuard, Ebyen li bloke tout anons avek piblisite ki genyen ki vle pase sou aplikasyon ou genyen yo. Ebyen aplikasyon sa pou kapab telechaje l map jis kite lyen an pou nou nan deskripsyon videyo a. Ebyen nou pral wè ansanm avè m kijan aplikasyon sa li menm li bon. Mwen pa pale twò lwen, m ap jis ale avè nou sou Facebook. Sou Facebook, m al nan pati videyo. Kote k gen videyo. Corona vibes Doum Aah Zikitoum toum toum Doum Doum. Ebyen jan nap gade a la nou wè video a li li li pase sou anons lan san li pa moute. pou nwi w pou anpeche w gade videyo sa. Ebyen se aplikasyon sa ou menm pou kapab telechaje mete sou telefòn ou. Brèf ann fè bak. Mwen ap kite lyen an nan deskripsyon videyo a ou kapab telechaje l. Pou plis enfòmasyon pa bliye abòne avèk chanèl la pou kapab toujou konnen plis. Bye bye nap rankontre nan yon lot video.